Se vandredi premye oktòb ki sot pase a la ke Martine Moïse debake nan ayewopò Okap Ayisyen pou l antre ann Ayiti. Se pou reponn a yon konvokasyon di jij Aurelien ki te konvoke Martine Moïse pou l te antre ann Ayiti pou l te vin bay esplikasyon sur sa l te konnen sur lasasina de mari li Jovenel Moïse. Martine Moïse te debake nan aswè nan ayewopò a kote yon foul moun te akeyi li. E jis apre li te debake nan salon diplomatik ayewopò Okap la kote li te bay kèlke mo e pou li te prezante l devan jounalis yo, men ki sa li te deklare. Di, Lakay se lakay, mwen retounen pou plizyè rezon. Mwen retounen paske fò m te retounen. M pa t ka rete deyò ankò, lakay te manke m. Mwen retounen paske fò m al. Pase yon minit de rekèyman sou tonm prezidan an. Fò m al wè l pou m fè yon ti pale pou nou ka gade kòman peyi a ye la tèt anba, kisa k ap fèt. Mwen retounen paske m santi moun yo, yo te manke m tou pou akèy ke m jwenn. M ap ekskize m tou oprè de yo paske. Vòl la, yo te prevwa l pou 10 zè depi maten, men malerezman avyon an te gen yon ti pwoblèm, se koulye a m vin rive. Gen anpil moun ki pa t ka rete malerezman y ale, men gen anpil moun tou yo di m k ap tann mwen deyò a. M ap ekskize m oprè de moun ki t ale yo, ki pa t ka rete yo. Mwen konprann sa, men fò yo konnen ke nan depatman an m ap retounen, paske koulye a m ap gen plis tan. Fò m vin pale avè yo, fò m vin manje avè yo, fò m vin dòmi avè yo. Paske pwogram ke m te konn ap fè yo, m ap rekòmanse fè yo atravè fondasyon an, sa vle di ede moun yo plante kafe, ede moun yo plante kakawo, kote k gen dlo ki ka wouze, ede yo avèk diri, mayi, pwa, paske si pa gen manje gen anpil lòt bagay ki pa ka fèt. Martine Moïse pa t rete la, le samdi 2 oktòb li debake nan vil Jeremi nan aswè, kote yon grand foul popilasyon te al akeyi l. Li te akonpanye de kèlke gad de kò ke li genyen, gad de kò etranje, epi kèlke gad de kò ayisyen. Donk li te bay kèlke mwa a la popilasyon an kote Martine Moïse deklare ke li vin pou l travay pou pèp ayisyen an e yon sèl bagay l ap mande se jistis pou mari li. Men m ap di tout moun, mwen pa vin pou vanjans, mwen pa vin pou revanch. Mwen vin pou jistis. Jistis pou prezidan jovenel. Jistis pou prezidan jovenel. Jistis pou prezidan jovenel. Mwen kontan wè nou anpil. Mwen konnen nou la. Mwen konnen nou la depi maten. Nap kontinye sa. Fò nou pa fè fò pou yo tande nou e pa mwen. L ap montre ke avèk popilasyon li gen anpil moun dèyè l e li la pou l kapab ede yo, non sèlman pou moun yo kapab rekonfòte l, men yo kapab ede l egalman. Fò nou di w egalman ke Jovenel Moïse pandan tout deplasman li te toujou fè l avèk madam ni dèyè li, kote Martine Moïse te gen kontak dirèk avèk popilasyon sa a ki te toujou apresye l. Popilasyon ki te akonpanye Martine Moïse la pa t sispann ap kriye, Yo tiye papa m, n ap vote manman m. Se slogan sa a ki te nan bouch tout moun Lè dimanch 3 oktòb la Martine Moïse debake Okay, anpil moun kòmanse rasanble pou y ap kouri dèyè Martine Moïse avèk menm slogan sa a, ann tande kisa Martine Moïse te fè moun yo konprann. Fèt kòmanse e nou pa ka lage paske nou pa gen dwa gen lage. Batay la la fèt kòmanse. Mèsi anpil. Jovenel te konn voye yon avètisman bay mesye politisyen yo li te di yo, Pou yo kapab pran pouvwa a se mete bòt nan pye yo kòmanse fè kanpay. E se sa Martine Moïse ap swiv sa ke mari l te di pou l kòmanse kanpay li dè mentnan pou ke demen si Dye vle l kapab patisipe nan eleksyon e ganye lèzeleksyon. La sèl kesyon ki rèst a poze èske Martine Moïse ap kapab dirije peyi sa a nan eta ke li ye a la kounya la?